Bon nouvèl yo pa fasil, men se toujou yon plezi lè n kwaze ansanm ak yo sou chimen nou pou nou pote yo pou ou. Frèz e sè byeneme, divès dyaspora mete ansanm yo konstwi yon lekòl nan komin Ti Gwav nan yon lokalite ki rele Fondou ki pral pèmèt anpil timoun ale lekòl. Ou pral tande. deklarasyon youn nan responsab lekòl sa a ou mèt rete la. Bwa mare nèt pou ansyen minis jistis la ki se Bertho Dorcé, m pa kache di ou nan moman la a, tèt Dimitri Vob cho tankou vè lanp nan peyi Lèzetazini Damerik, ebyen yè ansyen minis. dwòg dilè a, machann zam bal la, te prezante devan jij enstwouksyon Walter Voltaire li t al reponn kesyon. Prezesè Bien-Aimé apre odisyon l, li deklare nan laprès, Sanksyon Kanada pran kont mwen yo, bon, sa pa fè m ni cho ni frèt. Men, wi sa fè m cho frèt, puiske mwen pa kapab vwayaje pou m al wè doktè, men, te kwè lopital jeneral la. Efektivman, frè e sè byeneme, zo a koke nan gòj yo. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like. Mèsi paske ou abone. Mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt. fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se zorany. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen m ap pase nou lakou mwen wè tout moun ajenou pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. anpil anpil. O wi, frèz e sè byeneme se zanmi pa ou Fouco ki rantre lakay ou. Jan ke m te anonse ou, ebyen dyaspora fè yon travay tèt chaje, frèz e sè byeneme nan komin Ti Goave, nan dezyèm plèn nan lokalite Fondou. Ebyen divès dyaspora mete tèt ansanm, yo konstui yon lekòl ki pral pèmèt anpil timoun ale lekòl e non sèlman sa tou, pou yon ti kras lajan. Frè ze sè byeneme, mwen envite ou tande deklarasyon youn nan dirijan yo. M gon grand satisfaksyon lè m konsidere se nan 14 jou de klas ke map reyalize tout sa map fè la a avèk yon ansanm de pwofesè ki trè talantye e m gon grand satisfaksyon tou pou m wè ke timoun yo nivo kapasite daprantisaj yo pou nan mwens nan mwens ke 14 jou sa a pou yo gentan aprann tout sa nou fè la a avèk yo. pou y ap repete yo nan sal la an prezans yon gran piblik, paran, zanmi, pwofesè, e menm moun aletranje ki bral wè yo bral apresye yon ansanm de timoun ki aprann yon seri de bagay nan 14 jou. Sa vle di lespwa a asire. Ok, alò pale nou enpe de lekòl sa, donk kijan lekòl sa fè vin nan lokalite sa, kiyès ki finanse nou, donk pale nou enpe plis de lekòl la. Lekòl AME se yon lekòl layik. Se yon lekòl layik ki finanse pa AME ak. ki ap viv, ki son òganizasyon lòt bò dlo. E AME, li gen nan tèt li Garry Dirogène, se li k finanse lekòl la nan tout dimansyon l. Ki peye lokal, ki peye pwofesè, ki achte materyèl, ki bay timoun yo lè premye ouvraj ke nou te ka ba yo tankou kaye, plim, kreyon, bwat enstriman jewometrik, nou ba yo tout sa. Sèlman liv yo nou pa achte pou yo, avèk inifòm yo nou mande yo pou yo fè. Epi yo peye 2500 goud pou tout lane. Donk, jodia, nou menm ki jan paran yo menm, alò moun ki ap viv nan lokalite Fondou, Tigwav, ki jan yo menm yo konsevwa pwojè sa? Bon, yo remèsye nou anpil e yo pran l avèk gran kè. Dayè, yo se de moun ki pote anpil solidarite avèk nou. Nan espas nou gen la a, anpil jèn ladan yo se ki pwofesè la, se nan Fondou yo abite, oubyen tou prè Fondou. E yo menm, yo pote soutyen yo nan tout dimansyon. Sèlman nou akonpaye yo nan dimansyon ke nou kapab tou pou pèmèt yo satisfè, pou pèmèt yo gen nivo kil fo pou yo bay sèvis ke yap bay la. Donk si gon mesaj ke tap voye bay tout moun nan lokalite Fondou, bay dyaspora a, donk se ki sa tap ye? Map di dyaspora a, ede peyi nou. Ann ede konstwi peyi sa a, paske peyi sa a ap tann nou. Map di moun lokalite Fondou mèsi, Map di nap tann yo e mèsi pou tout akèy yo ban mwen deja. Merci merci cher mèt e merci ansanm avèk dyaspora donk frè e sè byen eme m pa kache di ou se bèl bagay lè ke nou envesti nan edikasyon donk pa bò isit nou menm nou toujou di l se ke Dyaspora a gen plis pase lajan lakay li, puiske konesans pa gen limit, konesans pa gen pri. Ann batay pou nou envesti nan edikasyon, pou nou envesti nan moun, se sa ki pral pèmèt nou, nou di nou gon peyi ki rich. Men, lè ke ou di Ayiti rich anlè, anba, sou kote, nan mitan, tandiske nou pa genyen moun ki pou eksplwate richès sa yo, ebyen ou son peyi ki pòv. Donk premyeman se nan moun pou envesti epi apre sa w ap wè tout lòt yo kapab vini. Sa kapab rive ou pa gen ase de teknisyen ki pou ale chèche sa ki gen anba tè, sa ki gen sou tè, anba dlo, etc. ou genyen de moun ki gen kapasite ki kapab negosye ansanm avèk lòt nasyon ki genyen kapasite pou sa, men malerezman nan peyi Dayiti nou pa gen ni youn ni lòt. Donk jounen jodi a li trè trè enpòtan pou ke nou envesti nan edikasyon. Donk lè ke ou envesti nan edikasyon, ou envesti nan timoun, se pa yon lajan ki pèdi. Donk, m kapab di lajan sa pral fè pitit. Men, lè ke ou voye lajan sèlman bay moun nan peyi Dayiti, se sèl manje yo manje lajan, m pa kache di ou se lave men siy atè, w ap travay pou de bagay. W ap travay si moun sa nan fèm pou ke li fè mèt kay la rich, epi w ap travay pou plen twalèt. Se sa sèlman. Men, lè ke ou envesti nan edikasyon, ti moun nan ap aprann, l ap avanse, to ou ta, demen si Dye ve, l ap itil peyi a kanmèm. Bravo dyaspora kontinye travay nan liy sa. Frè se sè byen eme nou gen ansanm avèk nou minis Bertho Dorcé ou byen nou raple nou ki revoke nan pòs li swit ansanm avèk sanksyon peyi Kanada. Donk yè li te prezante devan jij enstriksyon Walter Voltaire, raple ou ansyen minis lan te deja pran kòd pou vòlò pou trafik dwòg. Ebyen yè madi a li te. prezante devan jij sou dosye trafik zam ak bal, asosyasyon malfetè. Ebyen frèzesè, soti li te soti nan tribinal la, li te deklare nan laprès, e sanksyon peyi Kanada pran yo, pa vreman gen enpak sou mwen, men yo gen enpak pwiske mwen pa kapab ale aletranje pou ke mwen menm m ale pran swen. An n tande deklarasyon ansyen minis jistis vòlè a pou plis detay. Sèl sa pou n konprann, se yon desizyon politik. ou ka toujou pran yon desizyon nou menm ki la ki se mère et père de famille nou konn kale pitit nou kòm an Ayiti nou pa gen tradisyon ekskize timoun men se sur Canada fonde sou la lwa les Etats Unis fonde sou la lwa. M renmen wè bouch yo nèt pèp ayisyen. lè yo ap fè lwanj pou lòt peyi. Wi tèl peyi fonde sou lalwa. Tèl peyi fonde sou lalwa. Men nou menm sou kisa nou fonde? Sou vòlò? Sou kòripsyon? Sou visye? Sou kase fèy kouvri sa? Sou fè krim? Nou pa gen konstitisyon tou nou pa gen lalwa? Ala traka pou lave kay tè. Anvan ou pale ou tande tèl peyi se peyi lalwa. Tèl peyi fonde sou lalwa. Nou menm sou kisa nou fonde? E pou nou di m sou kisa nou fonde nou menm pase se tris se grav pou wap gade son lòt nasyon kap pran sanksyon kont ou ki dirijan nan pwòp peyi w. Men jan nou fè sanwont nan nivo sa. Ala traka pap, ala aman, ala vant bay move pitit papa se vant peyi dayiti. Otomatikman yo al gade sa yo te pwopoze oubyen sa yo ba yo kòm rapò a, son rapò ewone, yap toujou ka tounen ladan l. M kwè Lè sa a, l t ap yon desizyon jidisyè, yo t ap siyifye l bay moun. Se yon desizyon politik, paske pa gen. Talè, talè. Toujou pèsekisyon politik. Yo toujou ap pèsekite yo. Ala traka pou lave kay tè! Ou kwè moun k ap sibi pèsekisyon politik ap janm di yo ap pèsekite l? Yo toujou ap pèsekite yo. Lanbè, pèsekisyon politik. Youri, pèsekisyon. Yo tout yo ap pè. Heh! Men poukisa y ap pèsekite nou la? Pou koulè nou? Humm. Nifikasyon, se yon desizyon ki pran, men annatandan mwen menm, tout sa yo fè kont mwen m pa ka goumen kont li, m ap tann desizyon an paske, paske yon fwa y ap kapab tande m pou yo konnen èske sa yo di an, byen ke fondman an m pa konnen l, pou ke omwen m ka reponn jan m sot fè a la pou n fè avanse peyi sa a. Ayayayy peyi sa. De kel peyi pou pou pale? Le w tande yo ap pale pèp ayisyen pa pran yo pou moun serye wi. Hehehehehehehe Non peyi a, peyi sa telman spesyal son bagay ekstraòdinè. An avanse minis. Sud non paske mwen mwen mwen fwa mwen byen kalm mwen rete lan peyi mwen mpa. Talè sonje di w fwa Ou kalm, ou rete nan peyi w. Piga lòt semèn m wè w ap mèg minis. Piga lòt semèn m wè gade nou, nen w prèske rive anba babi nou tèlman w mèg. Yon moun ki te konn ap fè touris monte desann, mwen te toujou rete lakay mwen. Men sof ke fò m di nou, gon enpak. Paske m se moun ki toujou al kay doktè. Enben, Gad tank nou sanwont, kòmsi yo fyè lè yo ap di w, m pral wè medsen m. Yo toujou fyè, kraze peyi, kraze enstitisyon, demonte peyi a tèt anba, men yo toujou fyè pou yo di w antanke dirijan, m pral wè medsen m aletranje, nan lòt peyi yo pral. Yo pa ka pa pete fyèl nou non. Yo pa ka pa pete fyèl nou. Nou pa ka di se pèsekisyon pou tout jounen nap frite lakay yo. M poko janm wè dirijan sanwont pase dirijan nan peyi Dayiti. Se tout la sent jounen lòt la di w, oh, Lèzetazini ap fin avè nou, lap souse nou, lap dis lap dat. Toujou konsa men, kou yo gon tèt fè mal kay blan, kot yo al sere pitit yo kay blan, epi se li kap fin avè w, ou sanwont. Lanmou dirijan ayisyen gen pou Lèzetazini Damerik, frè e sè byeneme, son bagay ekstraodinè, yon bagay ou pa ka konprann wi. Yo fyè pou y ap di w, m pral remèd san mwen, e donk, enpak, de kwa lopital jeneral la? Ke n al lopital jeneral. Ariel se doktè, gen minis Lasèn se doktè, ke l ba w swen. E yo tèlman konn sa yo ap fè anbaraje, yo tèlman konnen yo pa dwat, youn pa fè lòt konfyans frè e sè byeneme. Menm si w wè yo nan menm klan, yo ap travay pou menm patwon, yo ap fè menm sakrifis, yo nan, yo ap, yo chita ansanm, yo ap planifye krim, men yo youn pa fè lòt konfyans nan. Gen yon doktè la ou panse sa pral aksepte byen, bon m ale kay doktè, yo tout konnen se sou blòf yo ye. Serye, yo tout konnen se sou blòf yo ye. Menm jan ou wè jounen jodi a gon pakèt ki nan lajistis, ki genyen fo mastè. Eeeee! Lòt la vini byen serye, oo, m gen mastè, doktora, fek papye wi. Fek papye, pèp ayisyen. Oo, m tal lekòl, anvan pale w tande, oo, m tal lekòl, edikasyon. Sonje m di nou, dosye depi yo, depi non yon moun site nan move bagay, anvan pale ou al vini l di w, oh m t al lekòl, e kòm si t al lekòl la ka fè l pa vòlè nan lavi l. Bon e nèg kay lekòl yo k vòlè plis nan peyi Dayiti. Oh ou son moun ki t al lekòl edikasyon, non! Lekòl e li montre w li a ekri wi, e fanmi w ki edike w wi. Tout on san fanmi kote w al jwenn edikasyon sa? Kote w pral jwenn edikasyon? Anvan w pale, ha, m t al lekòl, m te dis, m te dat, epi gade eta peyi a. Se tris ou pèp ayisyen pou w ap gade de dirijan anvan w pale yo di w, m pa ka al wè doktè. E popilasyon an menm, ki kote l pral wè doktè? Nan lòt semèn e fèy n a kase pou n bouyi, pou n k manyen kite sanwont nan lavi nou. Hee doktè hee aletranje m pral wè doktè epi tout jounen wi se blan k pa vle wè nou blan pa vle wè nou blan ap pèsekite nou bon lap pèsekite nou epi tout jounen se lakay li nou ye nap ouvè bouch nou nap ouvè dèyè nou nap ouvè vant nou nap ouvè nap kale tout bagay bay blan gade non mete pou mwen gade sam gen nan sa banm trètman nan sa banm agoch banm adwat nan sa tandiske se blan kap pèsekite nou ankò bon jan nou fè sanwont konsa. Se tris pèp ayisyen. Anvan anvan pale w tande entèl ap pèsekite. Wi kanada ap pèsekite. Les etats unis ap pèse se pèsekisyon politik. Epi kou nou malad nan fra nou malad nan je tou dèyè n ap fè nou mal nou pete kouri kay blan nan ale ankò. Lè nou rive ouvè dèyè nou epi kounye a la pou blan li menm ap ap sipèvize epi sa w tande al vi foun w bagay nan dèyè w epi w lè w menm ou vini ou san kontwòl ou vann peyi w. E fòn mwen kite sanwont nan lavim mwen apa lopital jeneral la ke nan lopital jeneral menm jan avèk tout lòt ayisyen. Kounyela genyen anpechman sa men fòn konprann tou si mwen menm yo deside yo defini yo jwenn kem gon tras de kilpabilite ladanl fòk egzanp lan soti. Wè, se pa pou san rezon ti pwovèb kreyòl la di, rat konnen, chat konnen, barik mayi a rete la. Nan peyi Dayiti nou youn konn lòt. M konnen w pa dwat, ou konnen m pa dwat, ou konnen m se vòlè, m konnen w se vòlè men. Ou blan pase pran nou nou tout pran pòz serye nou ala traka. Sou ki an Ayiti ki sa nou fè prèske jodi an la nap gade nou tout byen fòme byen pwòp gen de moun ki fon grenn bagay detwi moun. Serye sa vle di detwi yap detwi w la minis. E detwi yap detwi w la. Oh my God, oh my goodness, yo ap detui minis lan pèp ayisyen. Mwen pati d'un pwen zero, mwen di tèt mwen, mwen son egzanp nan moun ki reyisi. Nan ki sa? Nan kòripsyon? Reyisi nan ki sa? Nan kòripsyon, fò w ajoute rès la. Kay m pa janm tande nou site nou bon bagay nan peyi a. E pou di m nan ki sa w reyisi? Bon, reyisi kan menm. Ha ha! Eeeeey! Nan w reyisi? Nan koripsyon fòm enterès la. Kay m pa janm tande nou site nou bon bagay. Lè se pa nan kase fèy kouvri sa, se nan trafik zam. Lè se pa nan trafik zam, se nan dwòg. Lè se pa nan dwòg, se nan katouch. Lè se pa nan katouch, se nan asasina. Lè se pa nan asasina, se plede pou vòlè, pou vakabon, nèg k ap piye Leta. M pa janm tande nou site non mo bagay non. Men w ap jwenn des jaloux, des envieux. Ooh! J konpran. Ok, ok, ok. Se jalou nou jalou pèp ayisyen. Nou jalou. Wi. Nou jalou. Lè w tande minis jistis ap mande komisè pou l libere tout asasen yo te arete nan dosye Jovenel, nou jalou. Nou jalou. Lè w tande yo arete konseye minis jistis nan trafik zam ak bal, vous etes jaloux. Lè w tande minis jistis ap fè konplo ansanm avèk Yon jij ki son dosye ki ta sipoze rete neutre, jij la pase pou avoka. Yon Dimitri Vorbe kapab touche 54 milyon de dola? An? Vous etes jaloux. Wè, nou jaloux pèp Ayisyen. Ki di tout sa yo vle. Men mwen menm mwen toujou rete egal a mwen menm. Hum! Ooh madame, kiyès ki ta pral egal avè w? Nan koripsyon kiyes ki te ka egal avè w? Adje! Kiyes ou panse ki tap egal avè w minis? Bon pa konsa hein! Ki? Mwen menm? Kiyes ki tap ka egal avè w? Oh oh! Tout aksyon m poze onètman. Si l pa pi wo ke mwen, l ap menm wotè avèk mwen. Alelouya gen Bondye! Ann avanse mon frère. Donk on desizyon pran, m pa genyen pou m ap ni goumen ni rele, li pa jidisyè yo pap sinifye m ni men gon jou kap rive yap detounen sou li. Ayayayy. Bondye nou fè odasye konsa. Si kèm rete nan peyim e gon lòt peyi kareman pran yon desizyon kont mwen m konnen pa laverite. M pral lajistis kòm etan done e oukan kòk di peyi a fonde sou lalwa l fonde sou agoch sou adwat. Kote l fonde a m pral la. Nou koken a pwòp tèt nou. Paske jodi an la nou pa ka kite Ayiti jan l ye an la. Ki Ayiti? Non w mèt vire tèt ou minis. Ki Ayiti? Non tout demach ki gen sa pou n konprann yon viza se yon koutwazi men si. Men y pèmèt ou al pran swen aletranje ay nou pap fè lopital n ap kraze enstitisyon nou yo konprann n ap kraze tout nou gen lespwa al pran swen lòt kote nou gen lespwa lajistis yon lòt kote. Nou tèlman gen lèspwa la jistis yon lòt kote kounya men la jistis lòt peyi ap sanksyone nou pase nou pa dwat. Kounya la gen rechèch ki fèt ki estime moun sa yon pa ka antre lan peyi an fò moun yo pwoteje lakay yo. Sèl sa m konnen mwen menm. Mwen genyen prè ou plis ke 2 deseni m prale Ozetazini m poko janm objè dokin remak negativ nan tout vi mwen m toujou fè sa map fè a la dimension de mwen menm nap jwenn moun ki di tout sa yo vle sèl sa si yon moun ap repwoche m yon bagay petèt m ka gen twòp konduit m ka gen twòp prensip paske kaka heheheyy twòp konduit twòp prensip twòp prensip pèp ayisyen fè ke. Dènyeman minis jistis la tap vwayaje lèl rive èpòt yo di mesye mete w sou kote ou pa gen viza. Yo revoke viza minis. Twòp prensip avèk twòp konduit humm fè minis lan soti èpòt li moute nan machin nan l frape pòt la blooww s on derespektan pou yap imilye w ministro de la jistis prensip wi ou kapab konprann. Lè w gen twòp prens, lè w gen twòp prensip pèp ayisyen, lè w gen twòp prensip nan lavi w, sa fè yo pran sanksyon kont ou, yo pèsekite w politikman. Paske mwen menm, mwen se yon moun de prensip. Alelouya. Ou ka mande m fè yon bagay, m gen kouraj pou m di w non. Ok. Se sa k fonde moun ki rele Bertho Dorcé a. Ok. E sa k rele prensip la? Ou mande m yon bagay, m di w non. Voilà Bertho Dorcé. Kòm an Ayiti ou pa ka di tout moun non, gen moun ou di non, epi non sa a vin sèvi w trè mal. A byen konsidere, m se youn nan ra minis ki pa fè pati de oken pati politik. Non nan tout. Bon, ki te mele nou pa fè pati, ou pa fè pati de oken pati politik? Ki te mele nou? Ki te mele nou? Pase nou deja konnen kot dlo a koule pi fre la wap kondi nan mou ki te eh eh. Donk m pat ka satisfè tout moun, se nòmal map jwenn anmèdman. Se nòmal nou tap fè asenisman, mwen retire nan men moun ki pa janm fè revandikasyon, nap konprann sa, mère et père de famille, pou retire prè de 400 chèk, près de 400 chèk, ki totalize 25 milyon de goud chak mwa. pa janm gon manifestasyon, pa janm gon revandikasyon ki fèt, sa montre ke ki chèk yo te ye. Moun sa yo ki pat benefisye yo, ki pa pran yo ankò, kote ministè la pat janm gen gagòt ladan li, a se moman yo gen yon milyon bagay pou yo ka di, men mwen menm piske m konnen m se yon sèvitè de la Repiblik. An, sa vle di se sa w fè ki fè yo pote plent pou ou, di w nan dwòg, di w nan trafik zam, e ti chèk yo koupe? Serye minis? Ti chèk yo koupe ki fè ke yo pa vle wè w yon sèl kou a. Ok, ok. E kounye a w ap bay bilan an? Ou potko bay bilan an? Ok, ok, m konprann. Mwen kite de aktivite ekonomik enòm paske m te anvi sèvi. Men sèvis la, m pap ban nou manti, li detwi m san ke m pat vle e san yo pa ka pwouve fot mwen. Ayayay gen bondye ayayay kat fwa se sa byen emo ka konprann peyi a chaje moun ki onèt ladan nan peyi a nan si gen moun onèt apa gen youn la men moun yo onèt pèp ayisyen se detui y ap detui yo moun yo sen pèp ayisyen moun yo bon moun y ap sèvi le peyi men se detui y ap detui yo pa konprann yo. Frèse sè byen eme kite Mexico yon bagay ou wè jounen jodi a si la polis ta arete izo ou byen ne pot lot gro chèf gang nan peyi da iti ou wè lèl rive devan jij la lap wè se jij la k pa konprann li. Malgre kantite tèt moun yo fann wi, malgre kantite kidnapin ki fèt wi, yo ap wè se jij la ki pa gen kapasite pou konprann yo. Se sa Bertho ap montre nou la, nou pa gen kapasite pou n konprann li. An n fini minis. Toujou konn fè l lè m te minis, la force est à la loi. Ayayay gen Bondye. Fò nou respekte la jistis. Mwen fè 12 mwa kòm minis, mwen pa kite anyen negatif lan do m. Ayayayy. Mwen pat arete oken opozan, pat janm. Bawdy pa kite w anyen negatif nan do pou kisa yo revoke w minis? Kèt. Hum. Peyi a jis spesyal pèp ayisyen. Te yon moun ki te asasine sou volonte gouvèneman an, gouvèneman an te fè tout sa l gen pou l fè. Kòm n ap pwone lajistis, nou di s on eta de dwa n ap fè. Se mwen menm ki te minis, mwen te la lè dosye Port de Paix a te pase. Jij lan te bezwen dèzenfòmasyon siplemantè, mwen menm pou m kapab fè. lumière autour de ça, mwen te reponn a envitasyon jij la. E jiska mentnan, kèlkeswa sa m gen pou m fè pou m kontribye a fè Ayiti gen yon sistèm jidisyè fò e fyab, m ap toujou fè l. Alelouya! Veye mouche la wi komi, mis la, minis. Mete la kòm temwen. Se sa m resevwa nan envitasyon jij lan. e kòm de fèt, mwen temwanye tout sa mwen konnen yo bay majistra a pou m fè sistèm nan avanse. Alelouya gen Bondye. Nèg yo ap fè sistèm nan avanse pèp ayis kite sistèm nan avan avanse aah yala traka pou lave kayte nan peyi sa. Efektivman, frè se sè byeneme, zo a kole nan gòj yo. Medam matmwazèl se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, lè ou mande yon ayisyen, Paradi ansanm avèk Nouyòk sa l pi pito? Ebyen frè e sè byeneme, ann tande ki repons li te bay lasosyete. E Paradi avèk Nouyòk sa l pi pito? Paradi avèk Nouyòk sa l pi pito? Kote lè w pwale tout moun lakay ou fè fèt yo koupe gazwal li m byen renmen. Ki kote? M pa konnen kote l ye ou pou chache. Pa gon moun, gade, pa gon moun yon sèl chemen gen pou al nan syèl. Yon sèl chemen gen pou pase pou al nan syèl. fòw kouche nan yon sèkèy. Pa gen yon moun ki vle kouche nan sèkèy men tout bezèl nan syèl. New York wap vle kouche nan sèkèy American, Jet Blue. Moun ap bat bwavo pou ou, madanm ou pap kite w, pitit kontan. Sèkèy la tout moun an nwa. Tout moun an nwa e blan ap rele anmwee epi yo tou se letènèl yo bese pa vre, pa gen kenn moun ki bezèl nan syèl. Pèp ayisyen ou kapab konprann. Non bagay yo anpil wi. Wi kretyon an mwe nou pap janm mouri nan rete nan syèl nou prale yo tout pè mouri men depi se prale yo wè se gwo fèt fèt kado a yo wè dyaspora lajan pral antre m konprann bagay la tande ebyen sitwayen an byen reponn li dou li vle ale kote lè ke yo prale ladan yo fè fèt pou gato men Lè se nan paradi yo prale dwat, sa k pase yo kriye, yo di w al an pè, yo fin ansanm avè w. Ou konprann? Antouka pèp ayisyen, pa konn ki chwa pou nou fè. Frèz e sè byeneme, toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye lajistis. Genyen jij Ikenson Edume, ki se frè madanm John Joel Joseph. Ti konpè sa a, ki te anile tout desizyon yo pran kont Dimitri Vob, ou raple ou, kont tout desizyon la jistis te pran kont li apre asasina prezidan, misye te nan tèt Renama ki se rezo nasyonal majistra ayisyen yo. Rapidman, yo ranplase misye pa jij Loubens Elysée. Ou kwè se koze sa ye. Komisyon CSPJ a pa sètifye l, yo mete l sou kote. Pou koripsyon. Pou pa dwat. Pou ti visye. Mph, e pou sa yo mete yo deyò, w kapab konprann. E pi frèze sè byeneme, m raple nou, m raple m dènyeman la, sitwayen sa t ap fè liv. Yo toujou ap fè liv sou kòripsyon, sou lajistis. Bon, ala kote nou odasye! Non, ala kote bay moun odasye se nan peyi Dayiti, papa! Anvan pale ou tande yo ap fè liv sou lajistis, detansyon prevantiv, pwolonje. y ap fè liv sou krim, y ap fè liv sou kòripsyon, y ap fè liv kòman leta sipoze mache, y ap fè liv sou sistèm lajistis, yo toujou ap fè liv. Epi, kou w tande yo rale yon lis kòripsyon, premye non k parèt se non yo. Ala traka papa! Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Yè mwen te pran ti tan, mwen pase sou divès platfòm. Mwen wè mesaj sa, divès tweet, divès sitwayen. Yo fè konnen an Desanbre nan lane 2017, Prezidan Jovenel Moïse tan Frans li te deklare, li te nan difikilte, yo fè l nomen 50 jij kowonpi. Epi, nan fen twit la, sitwayen yo di, si jounen jodi a CSPJ revoke 28 majistra, èske Jovenel Moïse pa t gen rezon? E nou pral gen Mèt Armel Rémy, pèp ayisyen, ki pral bay prezidan an rezon. Donk jounen jodi a, Jovenel Moïse nan pye manti l, nou menm nou nan pye verite nou, pa vre? M raple m lè Jovenel Moïse te fè deklarasyon sa a, mesye, la repiblik te souke, lè jounalis o ki dwa prezidan, 50 jij kòwonpi, la jistis tranble, non, prezidan pa ka di nou kòwonpi, nou disnoudad, jounen jodi a nou nan piye verite a pèp ayisyen. Moun ki tap rele anmweyy la kòripsyon, moun ki tap rele anmweyy prezidan an pa sipoze fè a goch a dwat, moun ki tap rele anmweyy prezidan sa pa dwe rete, moun ki tap rele anmweyy prezidan frekan, o wi l pa kab ranse avèk enstitisyon jidisyè a konsa, moun ki tap fè liv kont lakòripsyon men jounen jodi a menm CSPJ menm kòwonpi yo ap revoke kòriptè. Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Peyi a pa fasil non pèp ayisyen. Donk m ta renmen konnen ki lè y ap fon pase men nan CSPJ tou pase gwo pakèt gwo jij ki kache kò yo la yo menm yo la pou fè fo rapò. bay chak grenn kriminèl nan peyi a, kriminèl a non, kriminèl de koulè, yo gon jij nan kou kasasyon, yo gon jij nan lakou dè kont, yo gon jij nan nan CSPJ pèp ayisyen, ki pou kase fèy kouvri pou yo pou fè lòbi pou yo. Se tris, se grav wi, gon seri de moun kap jije moun tout la sent jounen nan tribinal epi menm papye filo yo pa gen. Yo prezante devan anvan pale yo di yo fè mastèz. yo gen doktora, yo se doktè an jistis, epoutan tout se fake papye. E la w ap konprann, si ke nèg ki konnen l nan lajistis la son fake papye k nan men l, li pa p janm fè yon doktè nan peyi a konfyans pase tout se vòlè. Tout se vòlè, tout se fake papye yo gen. Se nòmal pou l di w li pral lopital aletranje, a e menm jan l konnen l gon fake papye nan men l. Se peye l peye pou l pran papye a l pa t janm a etidye vre? Oubyen l t al etidye l pa enkapasite pou ke l konpoze pou ke li bay yon bon rezilta pou l gon papye ki nòmal li konnen sa fòs kouray li sa achte l achte l? De menm tou li di a m pa prale kot doktè non y tou pa fè yo konfyans otomatik nan peyi a pase menm jan l achte papye a sa k pou di l si doktè a se bon papye l achte tou? Men l konnen nan peyi blan sa p ap ka konsa epi la l pran swen la. Kay li ap fèt lal chèche enjenyè lòt kote paske l konnen li menm papye l gen an se sou fake li ye. Donk, depi se moun ki etidye nan peyi a ki enjenyè tou li pa fè yo konfyans. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Epi nap fè yon sosyete epi men peyi a. Nou youn pa fè lòt konfyans. Ay nou youn pa dwat a tèt nou. Frè se sè byeneme, jounen jodi a gon pakèt. deklarasyon kap fèt, gon pakèt bagay kap soti, m vin konprann, e se pèp la k pèdi. Se pèp la k pèdi, se nou k pèdi pèp ayisyen, paske nou mal konprann, nou tap manifeste pou mil goud jounen jodi a, tout asasen ap rejou. Ou kapab gade batay ki gen nan sistèm jidisyè, tout asasen ap byen pase, men se ou menm ki pèdi. jounen jodi a, w ap gade sou Twitter avèk divès lòt medya sosyal pèp ayisyen, kòman yo ap di w zòt enplike nan touye Mèt Dorval, kòman yo te mare konplo pou yo manje Mèt Dorval, genyen lè yo rele yo pou yo vin bay eksplikasyon ki t ap menase Mèt Dorval diplomatikman, kòman avoka sa rele? Guerby Blaise, lè lajistis rele l pou l vin bay eksplikasyon, l pete kouri l al kache Lafrans apre asasina prezidan l mache tchatcha l tounen. Nan jou pase yo, gwo manifestasyon te konn ap fèt, O! Se Martine Moïse ki touye Mèt Dorval, men Martine la. Se prezidan k ap bloke dosye a, fè yo pa ka konvoke Martine, men Martine la. Jovenel Moïse asasine, ki sa k fè n pa ka konvoke l? Nèg ki touye Mèt Dorval, yo arete l, li nan prizon, pèp Ayisyen. Men gwo towo ki te peye pou touye mèt Dorval la, pyès moun pa ka mache sou li pou yo arete l met on kote. Jounen jodi a tout moun ki t ap fè manifestasyon, mach, moun ki te nan lajistis, yo t ap fè mach tout lasent jounen pil tòj yo, pati se pòv k ap mande devan katedral. Gade non tòj, baton yo nan men yo, yo ap fè makak nan lari a tankou moun ki sot kay dyab. Jistis jistis anmweyy jistis tandiske sistèm jistis la nan men nou epi nap mande jistis la jistis ap mande jistis. On batonye lòd mouri mesye wap gade figi avoka figi jij nan la repiblik. Tandiske yo konnen ki moun ki touye mèt la. Yo konnen trè byen men sak pase se li menm ki bòs yo tout. jounen jodi a, moun sa yo ki tap mande jistis la se yo menm ki nan tèt peyi a. Ou janm tande dosye konsa pale? Ou tande dosye Antoinette Duclaire pale? Ou tande dosye masak la Saline pale? Antouka pèp ayisyen, kale je w tande. pase nèg pa bò isit gon je ou maniganse sou do ou fò pèdi ni sak ni krab frèz e sè byen eme byen vini nan ayiti peyi spesyal nou ayiti a tèlman spesyal son bagay ekstra òdinè frèz e sè m tal nan maryaj wi tal nan maryaj yon zòn kirele peyi pouri e mal nan maryaj peyi pouri lè m rive gon je moun sa yo akèy maryaj son bagay grav. M selman monte peyi pouri pep ayisyen eske w tande ki mizik yap chante gade yon lanmo kap debòde gade yon lanmo kap debòde wè kè kontan lajwa moun yo ap enjoy moun yo renmen oo lanmo kap debòde pep ayisyen men nan kapital la depi w rive w sispek ou tankou chat ou tankou rat ou tankou vòlè menn. Alelouya gen Bondye gadon lanmou kap debòde gadon lanmou kap debòde gadon lanmou kap debòde gadon lanmou gadon lanmou kap debòde gadon lanmou kap debòde frè e sè byeneme m gon lanmou kap debòde m gon lanmou pou nou franchman waw. M pa jwenn mo pou m ekspre, m pa jwenn mo pou m eksplike lanmou sa m gen pou nou k ap debòde nan kè m. An tou ka, jan m toujou renmen di l pa bò isit, Ayiti dictature c'est la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki viv ravèra, ki mouri ak akara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. non pam se fouco nap kwaze nan lot video au revoir bizou bizou bon joune randevou kase se te.